Kisa? E pa vre, e pa jodi a. Gwo kochon an kouche la lap dòmi pou yo fout ou sòti, e pa vre. Leve leve idyo. Chèn rive? Ou rive wi, mawozo kreyòl.